Medam e mesye, zanmi TV lakay Haïti pwen kòm yo ankò yn fwa nou kontan rejwenn nou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou Son ti video trè kout ke nou pote la ki pa vrèman long e nap pran yon ti tan pou nou remèsye avan menm nou antre pi lwen e pi danble nan enfòmasyon ke nou pote pou ou a nap di mèsi ak tout zanmi yo nap di mèsi ak tout moun tout moun tout moun tout moun ke se swa sila yo ki Ayiti sila yo tou ki nan lòt peyi ebyen TV Lakay remèsyew pou atansyon ou pou tan ou toujou ban nou le fè ke ou toujou gade video nou yo e ou souvan tou kite yon like ak yon kòmantè Sa fè nou anpil plezi pou sila yo tou ki souvan joure bon nou kontan paske e le fè ke ou kòmante donk sa montre ke ou konn tande TV lakay mèsi tout moun e donk e pou sipò nou. Enfòmasyon ke nou pote pou ou la a ebyen medam e mesye nap diw ke komisè Muscadin ki ankò frape e misye sèmante la a E ti lapli nou konnen kap dirije gran ravin, ti lapli pa fouti met pyel nan miragwann, e manman ti lapli ki rete miragwann e kap fè yon gwo konstriksyon, e se ti lapli kap fè konstriksyon sa men misye poko janm e mete pyel nan miragwann, si ti lapli wè kay sa se nan foto ak video, men mete pye nan e miragwann, ti lapli paka fè bagay konsa paske komisè miskaden sèmante lap mete zam sou ti lapli e lèl di lap mete zam nan, misye ap mete zam e nou konnenl pa janm nan rans ak nèg, E depiw wèl di lap fon bagay lap fèl vre. E nou wè kòman sèjousi komisè ap ap trake nèg, komisè ap mete anpil nèg anba kòd. Mph anpil ti sòlda lap kwaze nan jiridiksyon lan ebyen sa w tande a mete lapat sou yo a tout madanm si yo te gen pitit menm li tap pran yo a tout pitit paske misye sèmante e miragwàn nan e misye sèmante Depatman Nip lan donk se yon simetyè l ye pou tout bandi, pou tout nèg ak zam. Depi w konnen w pa legal, pa mete pye w kote konsa, sou kwaza Muscadin nou pa bezwen di w, se ou ki chèche lanmò kri sa e komisè Muscadin pap padone w paske se konsa towo sa li menm li fonksyone. Nou pral envite w gen detay nan videyo sa. Rete konekte bòn ekout tout moun, n ap tounen. Prè tou pou gen moun ki tonbe. Fò w prè tou pou gen moun ki disparèt. Fò w prè tou pou w konnen ke se batay ou lan yon batay. Ou lan yon batey. Mwen di nou mèsi. Mwen kwè ke nou konprann mesaj la. Mesaj sa se pou chak grenn Ayisyen ki panse a yon lòt Ayiti, men se Bondye kap bay li. Bondye itilize de moun, de konbatan pou batay, pou bay delivrans. Bondye pa itilize de moun kap priye toutan maten, midi e swa an pansan ki kapab delivre paske vakabon an ayiti yo se griyen yap griyen dan yo sou nou vakabon an ayiti yo se poutèt sa yo mete nan sèvo nou entènasyonal la mete nan sèvo nou priye sèlman manti pa gen priye sèlman gen delè fò mete priye a de kote ou pran baton w ou pran manchèt ou pou w rache kèk moun paske fò ke batay la gen de moun tou ki disparèt ki tonbe ladan l mwen di nou mèsi si nou vle konprann na konprann. Komisè Muscadin, Medam, Mesye, e m di nou l klè, klè, kisa ki fè Komisè Muscadin de Komisè ke l ye jodi an? Kisa ki fè Komisè Muscadin apresye par le mond ki vle chanjman an Ayiti? Kisa ki ban nou yon Komisè Muscadin? Kisa ki fè Senatè, Depite yo respekte Komisè Muscadin? Se paske l mete pye l atè. Mete komisè Jacques Lafontant, nou tande gen plizyè komisè anndan peyi a. Mete yo devan komisè Muscadin, menm bandi pa aksepte pou al kote e menm pou prezante bò kote komisè Muscadin. Ti Lapli, manman Ti Lapli, se nan menm jiridiksyon komisè Muscadin ke l ye. Ti lapli frekan koul frekan li paka mete pyel poul dil pwal wè manmanl se raseta ti lapli paka fon pa poul di kel pwal wè manmanl paske komisè miskaden mete pyel atè li di se tèmine jodia mwen wè de komisè miskaden e mwen menm mwen toujou di sa ke nou menm nou konstate nou wè yo nou pap chita sou yo nou wè de komisè miskaden ebyen yon janjak desalin san janjak desalin pèse venn li e kap koule lan venn li E nou wè ke komisè Richemond anndan peyi a gen 2 komisè ke nou kapab pale de li, lòt jiridiksyon yo mwen ekskize m nou mete yo plat atè ebyen nou di lè nap gade komisè Muscadin, panse komisè Muscadin, travay ke komisè Muscadin ap fè. Se de se yon komisè nou te gen dwa di nap remèt peyi an. Nou bal peyi a nap la menl, paka pa gen chanjman paske lòd kel pral mete yo se de lòd pou ke pèp la gen lapè. Men nou konnen gen de moun tou ki pa aksepte chanjman. Gen de moun tou ki pap aksepte jan pou chanjman fèt la. Anpil nan nou menm la kap kap priye nou pap dakò pou gen moun ki mouri an Ayiti. Anpil nan nou menm la lè nou tande de twa grenn moun mouri nou pap dakò l la famiy siryen libanè an ayiti se de persona non grata ke yo ye men jodi an yo stil kenbe pèp lan kenbe peyi a avèk yon ti gwoup de moun poukisa pou yo kapab kenbe monopòl yo le plis tan posib avan ke zye pèp ayisyen ouvri. Yo di w y ap fè ti kòb yo. Menm jan avèk entènasyonal la. Y ap gade kòman yo kapab jwe pèp ayisyen an pou yo kapab rive fè de twa jou ankò, de twa jou ankò. Paske pèp la poko reveye. E nou menm nou di lè a rive pou klòch la sone pou nou menm lan ann Ayiti leve pou pran nèg yo. Dè ke yo rive lan peyi etranje nou menm nou pran yo otomatik. Sa se garanti nou menm. Sa pa mwen mwen di l. Mwen map toujou dil gen de nèg ke nou wè an ayiti la nèg yo pa gen prezans yo ki ta sipoze ki sipoze pase bò kote nou si w son ayisyen kap batay gen de nèg ou pa sipoze aksepte pou ta pase bò kote w ou pa sipoze e map di nou gen de nèg nou pran prizon pou yo se libere nou liberon peyi wi E se poutèt sa ke nou asire popilasyon an, nou vle asire nou avan ke nou pral gade yon ti videyo, avan ke nou rantre medam mesye nan gwo bagay yo, pase la mentnan m pral vle tande nou pou nou pale de komisè a. Nou pral fè yon ti rale sou komisè a avèk videyo sa yo. Komisè Muscadin mande pou l rantre Pòtoprens. Komisè Muscadin di w lap rantre Pòtoprens li pap pran lòd lan men pèsòn, ke l te prezidan, ke l te senatè, ke l te premye minis, ke l te minis jistis, lap rantre Pòtoprens lap kraze Pòtoprens plat. Li pa bezwen konnen. Pa gen nèg la k kapab fè fas devan l. Pa gen nèg la k kapab fè fas devan l. E se petèt sa ke nou menm tou, avèk batay komisè Muscadin, komisè Richemond dan peyi a, sa ban nou nou menm nou fòs lan entènasyonal la pou nou batay tou pou entènasyonal la respekte nou. Sa ban nou fòs pase nou wè gen 2 grenn ankò, gen 2 grenn ankò, gen kèk grenn ankò anndan peyi an. Lè n ap gade pran dènye pawòl Madam Martine Moïse la anvè les oligartes, anvè direksyon entènasyonal e anvè nèg yo an Ayiti, lè n ap gade PM Claude k ap fè yon travay san relach ebyen pou kapab pale avèk pèp la, rantre lan sèvo pèp la, non! Nou paka kite peyi a bay moun sa yo ankò. Lè a rive. Lè a rive fòk peyi an gen moun ladan l. Fòk peyi a gen moun ladan l. Men ou konnen nèg yo, yo gen machin mikro a an Ayiti. Yo p ap aksepte ke pèp la tande l. E se poutèt sa ke travay ke nou gen pou nou fè la, se yon travay kò e am, kote ke nou di chak grenn Ayisyen, chak grenn Ayisyèn, nou pral fè yon travay de konsè pou ke pawòl la pase lan bouch ou, tounen lan bouch lòt la, pou ke nou kapab fè de meeting anndan peyi dayiti avèk de jèn de direksyon pou nou sove peyi an kanada pap fè anyen pou nou se yon bann ipokrit ke yo ye. Nan semèn sa kap ouvri la a, semèn lendi sa ki deja ki ap ouvri la a eske direktè jeneral lapolis la pral rive satisfè demand polisye yo men nap tann eske finalman pou bandi ki yo menm denome tèt yo baz gran grif nan depatman latibonit la tanto nan komin Lyankou, o nivo Vèrèt egalman, ebyen èske yo pa rive bay yon repons ak mesye sa yo? Men kanmenm, nou wè gen yon kòmansman pa rapò, ebyen, jisteman livrezon de kagezon de materyèl lojistik sa a ki arive fèt jodi dimanch lan, n ap tann kisa sa pral pòte dan lè zè a veni, medam, mesye. Bon, e Leonel, sa k gen la? E mwen menm sa k gen la, nou tout nou dakò se entegrasyon FADH la nan operasyon yo. Mwen menm tou, wè sa k gen la, pwoblèm ki gen la jodi a la, lapolis pa ka rezoud li, se militè FADH la, militè lame Dayiti ki ka rezoud li. Mwen pa wè bay tèt nou manti, voye materyèl, voye katou, bagay m abitye tande yo deja. Bagay, wè bagay m abitye tande, m pa menm bezwen, mwen menm jodi a, se ranfòse mesye militè yo, ti mesye ki pran fòmasyon Meksik, ki pran fòmasyon e, e, e, Ekwatè, jodi a m mete yo atè. Tande byen, Paske a chak fwa operasyon ap mennen nou tande vis delege Artibonite lan, li di w lè polisye yo ap opere nan Lyankou, gon kote yo rive, enben regade nan lapolis la li fè nèg yo retounen. A chak fwa gen operasyon, depi w wè lapolis kòmanse ale nan fyèf bandi yo, yo pral pran bandi a, sa te rive sou Anèl Jozèf, lè yo rive nan fyèf Anèl pral pran Anèl, yo jwenn yon kout fil, yo mande yo kanpe operasyon. E sa rive souvan. Bon, Lè w gen polisye ki gen de relasyon ak bandi, se vre gen de polisye k ap fè efò ki vle demantle gang, men nèg ki nan wo eta majò a, ki nan wo kòmandman an, ki nan tete lang, paske yo pa gen anyen ki gen wè avèk nasyonalis, enben y ap toujou wè bagay la konsa. Sa n gen la, nou pa gen lòt sitiyasyon ladan, se ta. Ranfòse Fòs Lame Dayiti an. E mwen menm, m ap lanse yon apèl, paske pa gen ansyen militè. Mwen, yon militè, yon militè pou lavi. Yon militè se yon moun ki nasyonalis, se yon moun ki renmen peyi l. Jodi a, peyi a nan yon sitiyasyon difisil. E jodi a, m fè apèl avèk tout militè, whatever sa w te ye a. Gade, nan sa peyi a ye la, lè yon peyi gen yon enstabilite, lè yon peyi rive nan sitiyasyon sa a, otorite l yo pa ka fè anyen. Se ou menm militè pou ki pran an chaj yo pa bay militè pouvwa militè epou yo pran pouvwa epou aktyèman la nou gon fòs lame dayiti ki kapab ke mesye yo regoupe yo la ke mesye yo kit an sa yo di ki ansyen an pou yo remobilize tèt yo epi jwenn avèk mesye ki la yo wè kòman na ranvèse mare nèg ki la paske lè militan yo pa pran lòd Militè yo m renmen peyi. Militè pran lòd avèk wo gadel avèk prezidan kap fè yon travay pou peyi. Imedyatman prezidan ap vyole dè prensip ou pa nan la lwa ankò, wap regle afè paw, lè se militè w ye se wòl militè a se kaptire w mete w yon kote annatandan sosyete a chita ansanm yo deside Paske nan tout peyi omond ki gen tout sa nap viv la, tout peyi ou wè enstabilite, ensekirite, ki gen militè ladan, wap wè militè yo frape pye yo. Jodi a mwen a sonje la, pou y a ti mesye yo, yo kite peyi a ale kote li pwale a. Paske lè se militè ou ye, paske gon lòt Mwen Herold Herold Jean François lage la ki vrèman enpòtan ki pale de fòs lame dayiti a efektivman vre son krim nèg yo fè peyi a men jodi a kòman ou fè konprann a chak fwa gon operasyon kap mennen zanmi ayiti yo di w militè pa ka ladan e ou konnen lòske militè al nan operasyon li konn ki rezilta l ka bay gade yo pa vle sa rezoud kòm kwa yap maske mwen e yap fè m konprann voye katouch bay nèg non jodi a nou bezwen pou Fòs FADH la, li fè pati operasyon ke lapolis ap mennen an. Paske se sèl sa k ka ba nou yon solisyon. E tout moun dakò, depi yo mete militè yo, e militè yo vle ale, se lòd yo pa jwenn. Kòman w fè kite se 2 gwoup nèg ki pran fòmasyon, kòb taks peyi a, kòb taks mwen ap peye yo, yo vle itil peyi a, epi gen yon gwoup nèg menm ki kanpe e kenbe yon otaj, Yo di yo pa gen dwa ale la, ke bandi yo kontinye triyonfe. Jodi a, nou, nou wè sa lapolis la, lapolis la pa kapab, ke nou akonpanye l avèk ti mesye lame yo. Kounye a, si mesye lame yo, nou wè, omwen, yo pa kapab, lè sa kounye a, n a mande lòt bagay. Men èske konbyen fwa yo itilize, nou pran yon 300, 400 militè FADH ke nou gen la ki pran fòmasyon Ekwatè, nou mete yo nan yon operasyon. E tou yon detwa grenn nou pran, nou mete pami lapolis la. Pran de twa san, kat san ki genyen yo, akonpanye yo avèk dè santèn polisye, w ap wè konn a mete w nan yon zòn, e bay, bay de a twa jou rete nan zòn sa pou wè, si w wè si w pa trake bandi an. E fenomèn bandi a li bon pou nèg yo, li avantaje nèg yo, ou wè Andre Michel kouri e, e lage yon tweet, li di w, e, e SDP kondane sa k fèt la, e ni sa k, nan, nan moun k ap mouri yo, e. Li mande yon fòs e li di nou zak sa yo moutre nesesite yon fòs entènasyonal pou ede nou mete lapè nan peyi a. Chak fwa gen moun ki mouri anndan peyi a, wè André Michel kouri twite. Kounye a, twit André Michel yo annale sa k dèyè l. Poukisa chak fwa moun mouri anndan peyi a, André Michel di se fòs, se yon fòs etranjè pou rantre nan peyi a? Paske André Michel li yo menm yo pwograme dè bandi, yo pwograme dè vwayou ak tye moun andè peyi a pou yo kouri yon fòs entèvansyon. Paske lajan yo gen nan men yo a, y ap fè jodi a la, pou yo fè, pou yo manje lajan y ap gagote la, lajan nan koripsyon y ap fè la, pou yo manje lajan sa avèk kè kontan, s on fòs okipasyon pou ki antre la. E lè gen fòs okipasyon an, y ap peye blan nan kòb koripsyon an kounye a, y ap gen sekirite blan avè yo, kounye a y ap gagote nan figi moun. Jodi a la e jodi a poukisa Andre Michel pa mande pou yo mete e lame dayiti nan operasyon kap fèt yo paske jodi a nèg yo pa nan ankouraje sa ki gen la ebyen ou wè Erol Jean François di apati de 37 ans destriksyon leta ebyen Okipasyon retou band ame yo. Destriksyon sa fèt, tande byen, se rezilta dirèk demobilizasyon FIDH la pa pouvwa Lavalas an 1995. Sa vle di, sa w ap viv la, se fòs lame a nèg yo kraze a k ap ba nou rezilta sa ke n ap viv la, selon Erol Jean François. Li di w, Aristide et Raoul Cédras, yo te enkapab pou yo te transande nan kad yon akò ki te genyen pou yo te pwoteje peyi a. Ni youn, ni lòt. Yo pa t lib, se vre. Yo te, men, yo te gran timoun. Se vre, Kanada, avèk polisye Regina, Etazini te gon yon bagay ki rele polisye Guantanamo, yo te vle kreye yon polis nasyonal pou te afebli, enben, FADH. Enben, sa n ap viv la, se demobilizasyon FADH la ki ba nou tout vyolans sa n ap viv la. Jodha koman ou ta fè ou gen militè lè nou paka peye de militè la ou gen FADH la pou ki de dezod kap fèt epi nou di nou bezwen yon lot fòs entèvansyon militè sa vle di mesye ki gen la yo menm yo pat pran fòmasyon eh ba yo chans yo nou gen 450 la nou gen m kwè nou nan mil kounya epi banm 500 la nan operasyon pou wap wè koman tòsèl pènye ap clean. Al bay moun ap di w e bout vitès lan li enpwi se pa vre pa gen moun ki enpwisan devan devan fòs legal paske fòs legal gen garanti nenpòt kote li fè sa l vle nenpòt li saji ke paske youn nan bagay ki genyen lame dayiti a e Jimmy lè lè l antre yon kote pa gen pa gen bagay e e e ANDDH ki pral di e yo vyole yo vyole lalwa gen domaj kolateral kolatero paske depi lame a li Ebyen, jijman pa l la, jijman pa l la se jijman kouti masiye, ou pa ka jwe l konsa. Paske li konnen se wòl li, fò l defann li. E, lapolis la li menm ki twòp peze sou do l. Si polisye a antre yon kote, si l antre, pandan w wè polisye a ap fè operasyon, si l tiye 3 moun, ou pral tande, e, gen rapò 3 moun ki pral di, ebyen, lapolis la fè masak. Sa w tande a, yo pral pran sanksyon kont lapolis. Ebyen, lè yon polisye ap travay sou presyon, lè yon polisye ou konnen w gen dwa de lòm ki la pou w pran rapò depi w tiye de twa moun, Ou pa ka di w mèt tèt ou. Enben, nan ka sa, se lame Dayiti a pou ban mwen. Se militè pou ban mwen. Paske militè a li menm, li pa, li pa nan afè dwa moun avè w. Li konnen gen yon zòn nan, men li, wòl li, se rantre, enben, sa pou l fè l ap fè l. Dwa moun pa regade l. Men jodia ou gon la police li antre la m sonje le sou jovenel moïse e prezidan jovenel moïse men mesye edmo yo yo moute la nan gran ravin deske 2 3 moun mouri ou tande yo di masak sa w tande a tou ebyen anpil polisye nan mawon men bandi pa kab renye epi w al mennen operasyon epi kounya la w ap chache pou jwenn bandi a paske se nan mitan popilasyon l ap viv pou jwenn bandi a fòk ou dakò gen domaj kolatewo men si gen domaj kolatewo kounya ou pa gen dwa de lòm k ap vin pale anpil. E sa fè nèg yo pa vle met militè a, lè yo konnen militè a rive ap gen domaj kolatero e yo paka pran sanksyon kont militè a. Paske li pa fè eksprè, se e lòd li resevwa. Jodi a map mande a tout nèg militè yo, pa gen ansyen militè, ou militè nan san w, nan nanm ou, paske depi ou militè ou son nasyonalis, ou renmen peyi w. Militè a se moun la li tande peyi a ap kraze la, avèk zam nan men li di w peyi a pap kraze. Jodi a, m ap pale ak tout nèg militè yo pou yo regwoupe yo la nan moman la, paske lè ou gen peyi w ki an danje, se mare nèg, mare nèg ou avè yo, mare vip yo, epi mete yo yon kote. Jodi a, si militè yo vle peyi a ranje la, se pran Ariel, mare Ariel, mete Ariel yon kote, annatandan sosyete a, annatandan, wè. Nou te pale de sa epi nou ap raple nou ansyen videyo sa jisteman youn nan o eta majo lapolis lan ki te une fwa de pli lanse mesaj sa kote ke yo menm yo te di yo prè pou met men yo a la pat. Bon nou repran ekstrè sa pou ou nan kad achiv. Le courage du vaillant guerrier. Il nous faut pour redresser la sécurité.